Lapolis nasyonal pran tout dispozisyon l pou l mete sekirite nan peyi Dayiti e mete anba kòd tout kriminèl kap koze move zak tribò babò. La polis nasyonal toujou vle metel o sèvis de popilasyon an malgre ebyen tèt polis la se zanmi yon chèf de gang vitelòm. Ebyen frèzesè byeneme sa pa anpechel fè jel chèch lanse operasyon tònad ebyen frèzesè byeneme la polis fè konnen premye kout tonnad la fèt nan baz Vitelòm nan dat ki te 27 janvye ki sot pase a la a, 7 bandi mòtèlman blese nan baz Vitelòm. Men, poukisa se 3 fevriye yo vin bay nouvèl la? Eske yo pot ko konfime? Ki inite k t al fè operasyon sa a? Pèp ayisyen foulay pirèd nan dosye ensekirite nan peyi Dayiti. Men! Pèp Ayisyen kite m poze w grenn kesyon sa. Kote w jwenn dirijan sa yo? Dirijan depi yo manje ze kite mele yo a bounda poul la. Atò pou n ap viv nan w peyi mesye, pa gen prezidan, pa gen senatè, pa gen depite, pa gen okenn moun ki eli nan peyi sa a. E moun ki nan tèt peyi a pèp ayisyen, se moun senkant, se moun swasant, se moun swasanndis, se moun katreven lane. Ala peyi bay moun sanwont mesye se peyi dayiti. Medam matmwazèl e mesye jounen jodi a m pral pèmèt ou dekouvri yon gwo sekrè. Rezon ki fè politisyen nan peyi dayiti pa janm vle prezante peyi a madanm yo. Ou mèt rale chèz ou, fòk koze yo pale. Bonjou, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon devinèt maten an. E devinèt sa a, gade imaj la, di m konbyen sèpan ou wè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, ebyen se yon sèl sèpan ki genyen nan imaj la. An n pati krik krak pou kont nou genyen. Sourit pise nan ke, sourit pise nan ke, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl, e mesye, lapolis nasyonal pran tout dispozisyon pou l mete fen ak aktivite kriminèl k ap fèt tribòbabò, andedan peyi a. M ap raple ou, lapolis nasyonal toujou vle aji an favè popilasyon an malgre tèt polis la byen se zanmi Vitelòm men sa pa anpeche l fè je l chèch, li lanse operasyon Tònad 1. Ebyen frèzesè byeneme, nan omwen 8 jou operasyon sa lanse, kòmanse gen rezilta. selon enfòmasyon lapolis pibliye sou Facebook. Ou kwè se koze? Medam, madmwazèl e mesye, lapolis debake nan baz Vitelòm an Chang. Ala kote moun odasye, papa! Ebyen, kite m di ou, 7 bandi mòtèlman blese. Sa se 1. Si se madigra ou anvi fè nou danse di nou byen. Paske la m confuse nan dosye operasyon la polis. 7 bandi mortèlman blese sonje sa. Bandi sa yo tonbe nan echanj kout bal. 4 pistolè sezi ansanm avèk yon fizi daso. 5 zam pou 7 bandi. Epi Laisse moi réfléchir. Frères et sœurs bien-aimés, Vitel'Homme touye 3 policiers. Youn disparèt jiska prezan, nou poko ka jwenn eksplikasyon. E pi nan dat 25 ou pral genyen Se apre polisye sa yo fin mouri. Epi frè se sè byen eme, chèf polis la pral bay konferans pou la pres. Ann chache dat la ansanm, monte sou Facebook pou nou e ki dat. Chèf la te pale, se ekstrememan enpotan. Na pwè si chèf la serye nan dosye sekurite le peyi. Edem, kitem chache pou frè se sè. Le chef de la police. Chef police la. Operasyon tornade. Pa vre? Pa gen problem konpè LB. Ap chèche operasyon tornade. Sa genyen 6 jou pè pa isi. Operasyon tornade de lansi. Konnya la se pou chèf polis la di m nan dat 27 la operasyon tal fèt bandi tonbe ki kote humm hehehehe non la m confuse nan sekirite paske sa prè polisye yo fin tonbe nan liankou operasyon tonnad 1 pral lanse. La traka pou lave kay te papa nan peyi sa. Non, bagay yo difisil pèp ayisyen. M ta renmen konnen ki lè operasyon sa fèt, 7 bandi tonbe, eske yo pat fè operasyon pou pran vitelòm, m kapab wè yo tal fè operasyon tòsèl, yo te vize pran 2 moun, manbe fluyan vitelòm, men yo pa bezwen vitelòm. Yo pa bezwen vitelòm. Donk frè se sè byen eme ou wè dèfwa dirijan yo ap aji tankou bandi yo etan diske bandi yo ap aji tankou aktè a nan mouvi ensekirite a. Pase ke souvan yon aktè lè l gon goup moun bò kote l bandi an pa janm vle rive sou li dirèk. Li toujou aprann li fèb, wè sa m di w la, li toujou ap batay pou ke li pran madanm, li pran pitit pou l rale bandi, pou ke bandi an kapab rale aktè a sou kòd. Men frè se sè byeneme on dirè e byen se dirijan yo ki rale bandi yo sou kòd. Bon, dirijan yo jwe wòl bandi nan mouvi ensekirite a nan peyi Dayiti. E lè w tande aktè a li menm l ap debake vin chèche madanm ni ak pitit li, gon jan l debake l tiye l batay gade non on sèl gason rive vide atè 3 400 gason li fè mò nan mouvi a pèp ayisyen. Epi wè li vini bandi a gon mòd li pran madanm ni li k kouri bandi an vin an danje li rale zam li pase men anba kou madanm nan epi l met zam bò tèt lap fè makak rrrr pandan lap pale konsa epi ak ta menm toow li tire yon bal epi swa bal la pran bandi a nan tèt epi bandi a sot tonbe pèp ayisyen epi madanm nan kouri li ba li ti akolad ooh cheri di mwen ok hehehe je suis dezole se mwen ki te fè sa hehehe konsa non dim byen pase ke. Ou bezwen kraze yon baz gang, sa w gen pou w fè se tèt la w pran. Ebyen lapolis ap wonyen sou kote se kòmsi gon sèk pou yo pou yo pran grenn mab pa yo a pou yo teke l pou yo lage l nan mitan pou kraze wonn nan pou tout mab soti ebyen se ti grenn sou kote nou pa bezwen vitelòm se lami di chèf ok. Nou pa bezwen vitelòm se zanmi gran chèf la n ap pran ti sòlda timoun sou kote n ap manje sou kote lapolis ap wonyen bandi yo pèp ayisyen. La polis se wonyen lap wonyen bandi a, la polis pa gen kran pou yo fann bandi yo. Se kwa listwa? Yo poko janm met yon mayi moulen sou tab epi mayi moulen an fret ou pase ou chavire mayi moulen an nan pla moun ou manje anba mayi moulen epi ou remete l la. Son jwèt konsa la polis ap jwe ansanm avèk bandi yo. Poko gon dira pou a nwa sou tab epi gon sòs aran ladan. Epi w pase w ap wonyen l nan pase mwen sou kote w ap wonyen, w ap wonyen, w ap pran ti kal epi lè w gade ou wè ti diri a vin rete nan mitan bòl la epi ti pwent sòs la ansanm avèk ti zèl aran ret nan mitan epi tout kote bòl la sal pèp ayisyen ti grès kras ou wè sa m di w la epi manje a wonyen l plat li peze. Ebyen se konsa la polis ap ronyen bandi yo, yo pè foure men yo huumm nan mitan bandi yo pou rache kè a met atè. Ala traka pou lave kay te. Se la map wè mesye pèp ayisyen yo zanmi. Bon zanmi yo ye. E nou pa konprann anyen. Medam matmwazèl se mesye, jan ke m te di ou talè a, kote nou jwenn ansanm avèk pil moun sa yo. yon seri de dirijan, depi yo jwenn ze pou yo manje, kite mele yo ansanm avèk bouda poul la. Yo pa la pou yo pran swen poul la. Yo pa bezwen konnen sa poul la manje chak jou. Yo pa konnen ki kote poul la al chèche manje tou. Sa pa gade yo. Men lesansyèl, depi yo jwenn ze, sa va. Wap viv nou peyi mesye, yon peyi ki endepandan plis pase 200 lane, pou rive nan yon kafou jounen jodi a pèp ayisyen, se pa ti moun 2000 k ap dirije peyi a, se pa ti moun 2000 ki te janm pase nan tèt peyi a, se pa moun 25 lane ki okipe fonksyon nan peyi a. Moun nap gade chak jou kap pale, kap pran la pawol nan nou les ayisyen. Epi pou jounen jodi a pou rive nan kafou mesye, peyi a tounen yon savann konsa. Peyi a fini sou pye pèp ayisyen. Epi ki moun ki te nan tèt peyi, se pa moun ki sans eksperyans. Se moun ki pase tout vi yo nan leta. Se moun ki toujou nan gouverneman yo. Non m confuse nan kriz peyi dayiti a. M pa konn ki sen pou m rele ankò pèp ayisyen. M pa konn nan ki bitasyon pou m ale pou m jete dlo puiske m pa ka konprann sa k ap pase a. Atò, kòman ou te ka konprann pou gen papa ou, pou gen manman ou, yo ba w manje, yo ap leve ou, yo pral ansanm avè ou. Epi pou yon maten pèp ayisyen, ou wè se dezòd konplètman nan fwaye a, ou menm ki timoun wap mande sa kap pase konsa, eske moun yo se sou blòf yo te ye? Eske se sanblan yo tap fè apa yo pi mal pase nou. Moun ki minis nan peyi dayiti pa janm gen 25 an pèp ayisyen. Moun kap fè lapli e le botan moun ki fini peyi a pandan 37 lane se pa moun ki gen 25 26 an menm jan ansanm avèm. Se pa moun ki gen 30 lane, se pa timoun ki gen 18 lane, se pa timoun ki nan dosye pran plezi, bwè alkòl, krèy etsetera. Se moun 50, se moun 60, moun 70, se pa moun ki sans eksperyans. Se moun ki te soti sekretè, k tonbe direktè, ki pase k tonbe minis, ki tonbe premye minis, ki vin palemantè, jiska prezidan. Moun ki pa t pase etap sa yo, men se de moun ki te nan lari a, te toujou konn ap pote revandikasyon, se moun ki te konn ap swiv politik la, se moun ki te konn enplike yo, ki te fè pati de vi nasyonal la pèp ayisyen, ki fè pati de sosyete sivil la, se pa moun kòm si ki soti de nil pa, se pou peyizan ki pase tout tan l ap plante patat. Moun ki pase ki dirije nan peyi a pèp ayisyen, moun sa yo kap dirije aktyèlman se pa moun nouvo. Depi 37 lane yo la, men ki sak fè jounen jodi a pou rive nan kafou mesye, yon peyi ki endepandan pa gen prezidan, pa genyen senatè, pa gen depite, tout moun ilegal, epi sa w tande a, gang ap pran peyi a paske si nan tèt la se gang, koman vle pou gang pa pyafe? Epi ki moun k ap dirije yon bann granmoun? E sa k fè m mal, pèp Ayisyen? E sa k fè m tris? Se moun ou te kapab di ki te kapab trase des egzanp devan lajenès pou fòse yo respekte lalwa. Paske lè w granmoun nou lakou, wi se ale w prale, sèt, men tout sa w fè timoun yo la yo ap gade w. Chak aksyon w poze, l ap genyen gwo repèkisyon sou peyi a. M sezi. E frèzesè byeneme m ap klè ansanm avè w se ke m te toujou reve. M kapab di se youn nan regrè ke m genyen. Men, Pa gen anyen ki fèt pou m te di, pa gen anyen de bon ki pou fèt san sakrifis. M kwè nan sa. Men m te toujou reve. Men m jan gran papa m te konn mete nou. Chita. Pou l ap eksplike nou. Premye fwa l vin Pòtoprens, kòman sa te ye? Lè l t ap leve manman m, ki te rete Site Militè, apre sa yo al rete Site Solèy, kòman Pòtoprens te ye? Lè l te konn ap eksplike nou sa, ou an pwovens leswa, ou chita. Wap tire kont, devinèt, wap boukannen mayi, epi lap eksplike kòman sa. M te toujou reve sa. M te toujou konn ap di ki lè m pral Pòtoprens tou. Fò m degaje m pou m etidye pou m pase pou m ka ale nan Inivèsite Pòtoprens. Sa gran papa m ap di yo. pou m kapab viv yo. Paske lè l ap esplike sa frèzesè byeneme, se ak yon fyète. Pou l ap di w, lè l desann kamyon an, se avèk yon fyète pou l ap di w, lè m desann kamyon, dezè di maten, sou pis. Dèfwa w rive pa gen machin. Ou pa jwenn taksi. Pou ke li chaje tout bout sak sa yo paske se pa pou selman li menm li konn pote pwovizyon. Gen lòt frè l ki gen pitit tou donk tout frè yo ba li pwovizyon li menm l ap desann li pote pou tout ekip la nèt. L ap pote pwovizyon pou 15 a 20 timoun. ki lekòl Pòtoprens. Lè l fin desann pèp ayisyen, nenpòt nèf a uit bout sak. Dèfwa l pote yo soti nan nivo sa rive la, soti la rive la, donk li pran yo youn apre lòt. Lari a pwòp, poto limyè yo limen. Dèfwa lè l konn fin desann, li konn kwaze ansanm avèk kèk militè pèp ayisyen, yo akonpanye l. Si yo gen machin ansanm avèk yo, yo mete tout sak yo nan machin. Yo ale, yo al depoze l lakay li. Men si yo pa gen machin, yo ede l pote mete nan yon nivo. youn nan yo rete ansanm avè l annatandan l kòmanse fè klè, lè gen kamyonèt ebyen li pran kamyonèt li rantre kote l prale a. Depi w pa vòlè, ou pa sot kase afè moun ou di men kote w soti, lame, sòlda yo akonpanye w yo mennen w kote w prale a. Dèfwa l konn ap esplike mizè l pase, pase lè pou soti an pwovens ansanm avèk pwovizyon pou vin nan Pòtoprens se pa t yon bagay ki fasil. Dèfwa li nan tèt machin nan, machin pran pàn nan wout, lè pàn sa resi fin ranje, lè yo rive sou wout ki nòmal la, chofè a tèlman prese, lè w rive kote pou desann nan, Chofè al mete w jous anba. Ou pa desann kote w ta sipoze desann nan elta kounya la pou w ap bwote sak. Bagay sa ka fè w kofre. Men lè w ap fè yo, ou fè yo paske w konnen se sak pou pèmèt timoun nan jwenn manje pou l manje, pou lespri l alèz, pou l al lekòl la pou l etidye demen si Dye ve pou yon lavi miyò. Demen si Dye ve, ebyen mwen menm ki te leve 4 è di maten m t ansanm avèk yon louchèt nan men m, m te ansanm avèk yon digo, yo menm yo al aprann agwonomi, yo a vini ansanm avèk de machin pou vin raboure latè. Mizè m te pase a pou ke yo menm yo pa pase l. Men frèzesè byeneme, jounen jodi a si l te vivan toujou, m ta gen chans kwaze avè li, m t ap eksplike l ki sa Ayiti devni, franchman dlo ta koule nan je granmoun nan pou sa l te konn ap eksplike nou. Donk, medam, matmwazèl e mesye, ou gade peyi a menn, yo fini ansanm avè l. Se pa yon ekip jenn moun ki soti nan pwogram, yo pran yo lage nan tèl ministè, nan tèl ministè. Se moun ki gen eksperyans, se moun ki gen 60 lane, se moun ki gen 40 lane, se moun cheve yo blanch, epi pou yon peyi fini konsa. Ki sa nou itil? De fwa m ap gade dirijan yo, ekskize m ekspresyon, yo sanble a chen pèp ayisyen. Paske ou menm antanke jèn, lè w rive nan yon lòt peyi, ou prezante tèt ou, ou di ou se Ayisyen, gon jan yo gade w. Yo pa di w anyen men, depi nan zye moun nan ou wè sa l ta di w. W ap viv san respè, san diyite. Tout kote w pase w son bèt nwa. Epi lè w ap gade peyi w, se moun cheve yo blanch, se moun ki gen kapasite, moun ki pase tout tan yo ap chèf, epi pou peyi fini nan men nou konsa, sa nou itil, sa nou vo? Si se te nan men yon gwoup jèn, peyi a te tonbe m te ka konprann, yo pa gen eksperyans, men moun ki chèf, ki tounen chèf, ki rechèf pèp ayisyen, se moun ki gen eksperyans, se moun cheve yo blanch. Se moun ki la depi 1900 jamè ki pap baw pase. Se yo apre yo, se yo apre yo, se yo, se yo, se yo. E pi pou peyi fini konsa, sa nou itil. Koman nou santi nou, koman nou gade nou nan miwa. E freze se byen eme, se jan peyi a depa fini. Se janm wè peyi ya gangsterize jounen jodi ya map konprann poukisa ou wè depi yon nèg chèf nan peyi dayiti madanm ni li pran li pitit li e madanm tout otorite nan peyi dayiti san eksepsyon m byen di. Si dlo a kouri nan jaden ou, degaje ou ba li rigòl sa pa gade m. Madanm politisyen yo pèp ayisyen, rezon ki fè w wè chèf nou yo pa ka prezante yo bay nasyon an, ou wè yon seri de nèg la, gade nou, se yo k te la ayè, yo k la jodi, yo k la demen, non yo site nan tout vye dosye nan peyi a. Ou panse yo gen madanm? Ou panse w se madanm senatè? Ou panse w se madanm depite? Ou panse w se madan minis? Non non, ou s on pondez ma chère. On pondez ou ye. Paske si w pa t on pondez, mari w pa ta ka nan on peyi l ap dirije, li nan kidnapin, li nan fwod, li nan korisyon, li nan... tout bagay sa vle di ou sèlman kontante w ret kache kò w nan peyi blan y voye lajan ou depanse ou pa bezwen konnen ki kote l fè lajan non se pondèz ki aji konsa si w te gon w mari si w te gon fwaye w tap jere kelke swa distans lan ou tap toujou voye je sou li pou di cheri sak pase apa m tande non w ap site nan kidnapin ban m eksplikasyon. ak moun mwen te marye a, moun mwen fè pitit pou li a, non, non ou pa gen dwa ap site non bagay konsa. Mon just kontante ou bouche zorèy ou, depi l ba w lajan an, ou al boule se sèlman lajan ou bezwen nan men l. Non, ou pa madan chèf ou son pondez ma chère. E medam, matmwazèl se mesye, m ap klè ansanm avè w, peyi a ki twouve l nan sitiyasyon sa, fanm yo konplis anpil anpil. Paske si jounen jodi a, pa ka gen bon lopital nan peyi a, se paske mad, se paske pondèz dirijan nou yo, pa sousye de lòt moun yo. Paske yo just kontante yo sèlman, fè pitit lage sou la tè, yo pa kè de edikasyon yo, yo pa kè de edikasyon familyal, yo just boure yo lekòl, kite mele yo, yo a menm jan avèk papa yo. Se tris. Ou rive nan 80 lane se lè sa ou chwazi ap bese pran kle nan doum. Se tris. E si w ka fè l jounen jodi a se ke ou te gen pou te fè l depi byen lontan. Men se espas ou poko jwenn. Atò pou non peyi mesye sèl fason pou dòmi pòv pou leve rich se rantre nan leta. Gon seri de moun kap kodase, yo poko janm travay yon jou nan lavi yo, se nan leta selman pou yo ap vole. E ki moun yo ye yon paket bann granmoun? Ki sa nou vle? Pou ki sa nou travay? M ta renmen poze chak grenn dirijan peyi Dayiti kesyon sa, pou ki sa w travay? Ki anbisyon nou nan lavi? Poukisa n ap viv? Poukisa nou se Ayisyen? Poukisa n leve, nou jwenn yon ak de nesans ki di libète, egalite, fratènite, le citoyen, la citoyenne est tel, pa devan nou, patati patata, wi et setera, vous êtes Ayisyen, vous êtes Ayisyenn. Poukwa? Poukisa m Ayisyen? Kisa sa fè lè m Ayisyen? Ki pwa, ki enpòtans sa genyen nan zye moun? Ki respè? Frè e sè byeneme, se sa yo k ap manje kè m chak jou. Se sa yo k ap vire nan tèt mwen chak jou. E chak fwa Jan de refleksyon sa yo monte. M santi m wont. M santi m pa ta gade moun nan je. M santi m pa ta soti. M santi m ta fèmen tèt m yon kote. M santi si m te kapab jwenn yon kote m antre kò m. Epi lè m soti gade n yo reset mwen. Se tande m tande gen yon peyi k rele Ayiti. M ap pale yon lòt lang m pa ka pale kreyòl. Se konsa m santi m day. Men, gen yon lòt lide k di ti pitit, bay deyò de tap tande. Pase ke sa w ap di a la l pa p janm ka fèt. Kèlkeswa kote w rive sou latè, Ayiti ap toujou nan ou. Ayiti toujou ap koule nan venn ou. Pa reflechi konsa. Menm si jounen jodi a, bagay yo difisil. Menm si bagay yo tris. Sa vle di, Poun pase 37 lane mesye se gang selman n plante nan yon peyi? Poun pase 37 lane mesye se destabilize nap destabilize? Poun pase 37 lane mesye se visye se vole selman nap vole? Poun pase 37 lane se bol ble nou nap lonje bay moun? Pou n pase 37 lane se koke sèlman n ap fè nan lavi nou. Oh damn! Non, sa tris pèp Ayisyen. E nou alèz ladan, nou viv ladan, nou twouve l nòmal. Kou gon moun ki vini k di, mesye nou vòlè twòp, bagay la pa ka fèt konsa, aprè tout tantativ, nou di non, misye pa gen dwa viv, nou antre anndan chanm lakay li, nou rache l, nou fout li 12 bal nou touye l. Etan done jou te gen tan bare nou, men se nou blennde n t ap foure l, nou blennde l, nou chak pran gòje ladan pou yo pa janm jwenn tras moun konsa. Atò nou panse lanati ap ret kanpe l ap gade nou konsa? Nou panse le mond ap ret kanpe lap gade nou konsa? Epi apre sa, nou pran pòz nap chèche konsansis, nou pran pòz nap chèche rekonsilyasyon nasyonal, tandiske rat konnen, chat konnen, barik mayi a rete la. Atò pou nap viv non peyi, tout la sent jounen, sitwayen ap disparèt, sa pa di nou anyen. Pou nap viv non peyi mesye mwen konnen se moun ki bò kotem nan kap fè kidnapin nan men m vini chak jou map di la jistis fè travay li ki kote ki bon m konnen se manti map bay map viv non kominote mwen konnen se senatè entèl ki genyen fantom 509 anba bral lap koud inifòm vide atè a lap destabilize lapolis epi tout la sent jounen mwen nan manifestasyon map rele anmwey aba ensekirite fyèl nou sipoze pete epi nap tann lentènasyonal kap vin met sekirite pou nou nan nou lèzayisyen kwèm chen te banou dete chen banou dete. Moun nan la pèp ayisyen, li konnen se entèl ki fè touye entèl. Li se chèf li paka arete l. Paske se zanmi l li ye. Li paka arete l, li paka aplike la lwa sou li. Epi l vin prezante rapò kareman. Li di w li kite pou lòt otorite konpetan yo fè swivi de dosye. Ki dosye? Epi jounen jodi a w ap gade yo k chita sou menm tab k ap mande entèvansyon militè. 37 lane n ap simen gang. 37 lane e bagay klan n ap jere. 37 lane n ap pran pòz nou granmoun, n ap pran pòz nou konn wout, pandandiske tout po bounda nou nan lari. nou pa responsab tèt nou. Bab nou blanch se vre, men nou san valè. 27 lane depi nap pale franse, nap montre nou ka fa goch, nou ka fa dwat, nou gen tout plan, nou etidye gwo kote, gade nou pil doktora nou nan men nou, nap monte desann. Men lot etranje ap gade nou, yap di nou tank nou blofe. Pase yo konnen son bann pa serye nou ye. 37 lane depi w ap dirije epi kle twou dèyè w se nan anbasad amerikèn li ye, ou pa granmoun. 37 lane depi w ap dirije, kle dèyè w nan anbasad Kanada, kle dèyè w nan anbasad de Frans. Sa sa vle di? 37 lane la demokrasi pou on bon maten yon group anbasadè bini kanpe li plip li fout on twit blaw nan figi nou li di nou men moun li mete kom chef nou peyi nou bral glout fyel nou sipoze pete moun kap dirije yo e gran moun yo ye nou rele yo gran moun men son paket bann gran moun de vergonde. Pou nou leve yon maten nou kraze yon prezidan, epi nap pale de demokrasi tout la sent jounen. Koman nou santi nou? Koman nou wè nou? Koman nou wè nou? M ta renmen, m ta renmen konnen pèp ayisyen, lè dirijan nou yo soti, lè yo ale nan lòt peyi, koman yo mache? Kèt, piga e mwen ki sou non pèp ayisyen. Non, m ba yon boutèy la m pa sou. Tèt mwen klè. Tèt mwen klè wi m pa sou. Paske la, bagay la konplike nan men m. Bagay la tris pèp ayisyen. Pou rive nan yon kafou nan yon peyi ou pa konn kiyès ki legal. Kiyès ki ilegal. Soti nan tèt pou rive nan mounda peyi a tout se vòlè. Ou pa konn kiyès ou ka fè konfyans. 48 èd tan on prezidan nonmen on premye minis. 72 èd tan apre ou pral tande ebyen premye minis sa ta pale ansanm avèk youn nan moun ki enplike nan touye prezidan. Lè yo rele premye minis pou l vin bay eksplikasyon nan lajistis, li revoke ni komisè, li revoke ni minis jistis. Nou gon pwoblèm a legal, nou gon pwoblèm ak lalwa, nou gon pwoblèm ak sa k bon, m pa janm sispann poze kesyon sa. E sa k grav la, Premye minis enstale, li pa t gen lèt anpliyasyon. Tout ekip li mete, s on bann ilegal tou. E kiyès k ap fè lapli e lebotan nan peyi a? Bandi pèp ayisyen, moun k ap pote zam ilegal, moun ki nan tèt peyi a s on bann ilegal. M wont. M wont pèp ayisyen. Pase m gri, m gen laj pou m wont. M wont. Men on dirè pou nou dirijan se pa menm bagay. Pase ke franchman. Tout moun sou blòf. Tout moun sou vòlè. E kiyès yo ap vòlè a ankò? Ayiti. Napoléon Bonaparte te soti an Frans. Anpil lòt peyi kolonizatè yo pèp ayisyen ki debake, ki pran yon ti peyi an otaj, lè yo ap bwote, yo bwote pou y al fè lakay yo bèl. yo kaptire yon ekip moun, fè yo fouye latè. Kèlkeswa nan distans lò a te ye a, pou w al chèche l ba yo. Lè yo pran l, yo mete l nan bato, yo ale lakay yo ansanm avè l, yo al fè bèl mize. Epi, se tris, se grav pou wè, pou gon seri de granmoun. Nèg la anpeche lajan rete nan kès leta pou l al achte yon kay 3, 4, 5 milyon de dola Ozetazini. Lajan ki bay pou fè wout nan peyi a, li pran li fè chimen kwochi avè l pou l al achte yon bato nan peyi aletranje. Nèg la chita al destabilize lapolis pou l fè dwòg li pase. Se pou l ka al sere kòb nan bank la Swis. Travay gen pou fèt nan komin yo, lajan bay pou fè pon, lajan bay pou konstwi inivèsite, lajan bay pou konstwi lekòl, pou konstwi lopital, lajan sa yo disparèt. Mande m ki kote yo ye, pèp ayisyen. Se nan bank aletranje yo al sere yo. A la fen m konprann, nou gon pakèt bann dirijan. Ayiti son kamyonèt. Nou gon pakèt bann dirijan. Men se pasaje yo ye. Se pase yo ap pase. epi kou yo rive kote yo prale a yo desann epi yo vire do yo. Konsa nap fè, konsa nap fè. Men fò n konprann tou, sa k kapab fè nou rive vit la, se kamyonèt la. Fòk yo pran swen l. E fòk kamyonèt la tanzantan, yo al fè sèvis ladan. E de jou an jou, tan ap evolye, teknoloji ap avanse. Vye bout kamyonèt ou te gen depi 1900 jamè a, li pap ka sou moun ankò. Fòk son lòt ki achte. Men eske gen chanjman ki fèt nan peyi Dayiti? Pase ke menm moun ou wè k te la an 87 jiska 2023 yo pèp ayisyen, menm pitit yo ou pa wè prezante. Se la map fè ou konprann ke madan politisyen yo sou ekip bann pondez. Paske si yo tap regle dosye fanmi, papa tap konnen lèl rive nan kafou, ebyen moman sa, se moman pou m pran retrèt, ebyen fòk gen la relèv. Nan kafou m rive la, ebyen se moman pou m fè bèl ti papi, pou m fè bèl ti manmi, se moman pou pitit pase. Pase mwen menm, tan pa m nan travay m te gen pou m te fè a m fè l. Mentnan sè twa. Men nou tèlman pa pwodui sou oken fòm, moun ki te la depi 1900 jamè a, li toujou la, li mouri la, li leve la, zonbi l ret la pèp ayisyen. M ap raple m gon lè, gon zanmi k fè 8 mwa wi, nan achiv nasyonal ap mache. Gon sinyati l bezwen sèlman. Chak li vini moun ki pou siyen ap al al Ozetazini Damerik. Moun ki pa gen pou ranplase l. Lòt moun nan konpetans li pa gen. Yo pa p bo pase. Enben si w pa pwodui sa k pral pase, ou sou wout pou disparèt. Bagay la senp. Bagay yo klè. Men tout sa pèp ayisyen, se paske nou tolere yo, se paske nou vle sa yo. Fok nou di ase. Fok sa fini. La jenès fòn pran la relèv. Sa fè lontan pèp ayisyen. M pa gen chans. Monte pye. Chadèk pou ke yon bèl chadèk men gwosè chadèk la lò fin keyi chadèk sa sò fè ou koupe tèt chadèk la pou jwenn yon ti sik wouj ou vide ladan epi gonjan ou pase kouto anndan chadèk la Ou koupe. Apre sa ou mete tèt chadèk la sou li, ou mete l on kote. Apre kèk minit, ou pran wap brase. Wap foure kiyè ou wap pran ti siwo ou wap bwè. Bèl fini. Men jounen jodi a, di m ki kote wap pase si w te nan kapital la pou al an pwovens. Gangsterize. 37 lane nap kreye gang. 37 lane nap pwodui gang. 37 lane nap kiltive nap rekolte gang. Kiyes ki responsab? 37 lane gad sa nou fe. Wanda denyeman la pep ayisyen ou raple w sak pase lakay li jounen jodi a gade ki sak fet. Men an ayiti nou gon volonte dirijan yo gon volonte menm pou peyi a pa dekole. Paske, yo tout gon sèl entansyon. E pa mwen k pi bon. E pa mwen k ap vin ranje peyi. Men si w pa fon w efò, kòman jenerasyon apre a pral fè fè efò? Nou genlè pa konprann pou nou sou wout pou nou disparèt. Medam pran responsabilite nou non. Nou pa ka sèlman chita la ponn pitit met sou latè. Fò n asime responsabilite nou antanke manman, antanke mère de famille. Paske w pa ka ap leve yon timoun epi pou tout jounen w tande papa l nan dwòg, ou tande papa l ap vòlè, ou tande papa l ap touye moun, pran machin antere anba tè, epi papa sa a vin senatè. Kòman w gade nèg sa a nan je? Kòman w kouche anba nèg sa a? Kòman w fè leve l met sou vant ou? Ou s on madan vòlè tou. Ou s on pondèz. Kòman w santi w pou w ap kouche anba nèg sa, pou w ap hihay hihay, ay papi, tandiske w konnen se vòlè l ap vòlè. Ou s on madan gang. Ou s on madan gang. M ta renmen konnen kòman politi, kòman pitit politisyen yo viv. Kòm etandone pèp ayisyen gon bagay yo fè pou yo. Yo gen jan yo ekate yo de peyi a pase pou yo pa konnen reyalite sa sa papa yo ap jere. Men to ou ta, listwa ap frape yo. Ay, tout sa w fè se sou tè a wè l. Gen de bagay ou fè, twazyèm a katriyèm jenerasyon w, tanp ou pa peye l, se yo menm ki pral peye l. Mèt ranje kò w gason. Jan l di nan labib, jenn gason. rejwi w. Byen manje, byen fete, fè tout sa w gen pou w fè, men konnen yon jou, mè chè dirijan, men konnen yon jou, frè m ak sè mwen yo, konnen yon jou, frè e sè byen eme, konnen yon jou, mè chè konpatriyòt, y ap rele nou pou n vin jije. E lè sa a lè w pral jije, se sou sa ou te fè. Si w te fè byen, felisitasyon, w ap rekòlte byen. Si w te fè mal, e byen, felisitasyon osi, ou rekòlte sa w te plante. Donk jounen jodi a pèp ayisyen, nou kapab konprann, n ap rekòlte sa nou te plante. N ap rekòlte sa nou te plante. men nou menm, zye nou kale. Nou menm, anvan prezidan asasine, li fè n konprann la politik nan peyi Dayiti. Li lè li tan pou n souke dèyè nou. Paske moun k ap detui a, moun k ap gangsterize a, li envesti nan gang yo. Li lè li tan pou moun serye nan peyi Dayiti envesti nan sa ki bon. pwoteje ou. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba ou lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco. N ap kwaze demen si Dye ve 9 è nan maten pou yon lòt videyo. Bizou bizou one love.